Komisè Muscadin kòmanse l epi tout rès peyi a kontinye l. Ann bat bravo pou komisè vil Miragwàn, depatman Nip, peyi Dayiti ki kòmanse travay la epi tout peyi a konprann e yo mache nan lojik la. Medam, mesye, bonjou, bonswa, yon lòt fwa ankò, byenvini sou platfòm pa w la ki rele Odit pou yon nouvèl emisyon. Men fò m di nou, hum, gen yon ansyen komisè ki anba kòd, gen yon gwo bandi ki tonbe. Yon lòt kote tou, èske Babekyou pran katouch vre? Hum, rete la nan emisyon an, gen anpil detay. Si se zapo tap zapo tonbe sou nou, ey pa ale. Ou lakay enfòmasyon. Ou mèt fèmen 2 zye w, ouvri zòrèy ou, nou pral pale. Mèsi avè w ki abòne deja, mèsi avè w ki poko abòne men ki pral abòne kounya a, abòne, kòmante, like, epi pataje chak videyo ke nou lage, envite yon zanmi, yon fanmi, yon pwòch, yon kamarad, yon kòlèg, Fè menm bagay avèw ki se abòne kòmante like pataje chak grenn video ke nou pote ebyen yon slogan an klè li menm yon bourik ki chaje tankou legba pa gen tan poul kanpe nan wout pou bay blag sinon dol ap foule djakout nou plen chaje tankou la polòy rapid nou vin vide djakout nou atè aprè sa pou nou vire do nou nale. Ebyen medam mesye fòm diw konsa e genyen. Avan nou vini avèk dosye Babekyou a avèk tou gwo chèf gang sa ki tonbe ebyen an nou pale ou de lòt dosye a non paske dosye sa anpil moun kontan notamman mwen menm tou m kontan paske m te mande arestasyon sitwayen sa. Oh oh sa m di la e pa m di sitwayen arestasyon vagabon sa bandi sa Kadejakè sa a, kidnapè sa a, volè sa a, m te mande fòk yo arete l. Ebyen genyen ko ansyen komisè Michlè Vigil ki anba kòd nan depatman Nòdwès nan vil Pòdepè, peyi Dayiti. N ap sonje nan jou k sot pase yo, yo te jwenn sou waf Pòdepè a, sa vle di Yo te jwenn yon revòlvè kalib 38, yo te jwenn 30 chaje ak 47, yo te jwenn 20 fouwo ak 47, yo te jwenn 3,890 dola ameriken, men yo te jwenn tou 814,343 goud. Sa a se chif ke lapolis avèk jijdepè ki t al fè konsta a te rann ofisyèl. Men kèk èdetan aprè, Komisè a lepòk, m ap pale de Mèt Vigile Michelet, ebyen ta pral di se anviwon 80 mil katouch yo jwenn. Alòske jij de pè a te fè konsta 120 mil. Ki kote 40 mil sa a pase? Apre sa. Menm lapolis sa a t ap chèche tankou chen fou. Marie Guilaine Estimable ki Etazini ki voye katou sa yo an Ayiti ak zam yo, avèk Wilfrid Estimable ki an Ayiti ebyen k ap resevwa zam yo apre sa pou l al fè chemen kwochi. E lapolis tou te tou pwosede avèk arestasyon Jean Fritz Relus Ki se moun ki te vin chèche katouch yo. Ebyen fò m di w, kèk jou aprè, lapolis ta pral arete Jonas Georges ki se mèt bato a menm ki rele Jiji Shipping Line lan. Ebyen fò m di nou komisè! Humm mèt Vigil Michelet ta pral libere ni Jonas Georges ni Jean Fritz Relus ebyen 2 moun lapolis te deja arete nan kad dosye sila humm ebyen m te mande rapid pou yo revoke misye e aretel e sam di a se sa lapolis ta pral fè. E m pa di, m pa di se difè ke m mande l non yo fè l. Se lapolis k ap fè travay li, se lajistis k ap fè travay li. Men, m te mande l, m raple nou m te mande l se jis pou m ka montre nou kòman m kontan nan moman an. Paske, lè gen ti souke konsa yo k ap fèt, m kontan anpil. Sèlman, Mèt Bèten Vital, se ou menm ki ranplase vagabon y ap bay pou Michlè Vijil la, ou wè kòman sa pase? M swete ou pran men ou, paske depatman Nòdwès, pi presizèman vil Pòdepè pa konn gen sa o mesye. Ok, pran men nou! Yo deja rele nou salòp mesye. Ah! Pran men nou mesye, mwen m se nèg Pòdepè m ye, men. M pa nan rad sal lavi an fanmi lan non men si nou pa bon fòm di nou pa bon men lè sa bon fòm dil bon bravo avèk lapolis nòdwès ki mete kòd nan kou varabon bandi kadejakè chimè tout vye bagay yo nèt pou vigil michelet vakabon ke vouzèt bon Se moman pou nou pale w de Babekyou, humm selon anpil enfòmasyon ki ta sanble viktim. Apre sa nou genyen pou nou pale w tou de gwo chèf gang sa k tonbe. Men jis avan nou pale w de sa, e nou pap bliye tire ti kont lan ok. Paske w konnen nou toujou tire yon kont nan chak emisyon e moun ki genyen an se moun ki reponn kont lan e ki pataje videyo a sou plis gwoup sou Facebook. Kont jounen jodi a se pase isit na jwenn lòt bò. Pase isit na jwenn lòt bò. Desann nan kòmantè a kisa l ye. Epi pataje videyo a sou plizyè gwoup sou Facebook. Moun ki reponn e ki pataje sou plis gwoup la, ebyen se li menm n ap kontakte an prive pou n fè bèl sipriz la. Jwe pou genyen. Ebyen genyen sen vini a. E wadnel misye gon ti alyas paske nèg sa yo pa janm pa gen alyas ebyen alyas misye se ti wad ebyen nan depatman sant vil mibalè peyi dayiti ebyen yè ki te lendi 11 jiyè 2022 a misye jwenn arestasyon l paske selon tout enfòmasyon misye se yon prezime asasen ki sanble ta enplike nan retire souf sou merinò sanon ki te genyen 45 ane ki te mouri malerezman nan weekend ki sot pase a. Good job la police, kontinye frape. Wesly Joseph, toujou gon Joseph mezanmi. Wesly Joseph alyas Ti Kana ebyen ki te genyen 23 lane jwenn lamò l yè ki te lendi 11 jiyè 2022 a nan echanj de tir avèk fòs lòd yo nan Lakil di Nò peyi Dayiti. Lapolis rive sezi yon zam epi arete 3 lòt sispèk ale avèk yo men ladan yo genyen yon. Good job la police ankò. A chak fwa m tande la police vide bandi atè mwen anvi gade foto sa nap gade sou ekran an komisè santi bon an komisè grenn nan bouda an komisè Louis Jean Beaugé an map pale de Jean Enès Muscadin ebyen se sèl nèg ki pa nan griyen dan avèk bandi wi an ayiti depi se bandi ou ye li di w depatman nip la se simetyè li ye pou ou pa al la men kwa manman w men kwa papa w Vin pile l si w kapab. Genyen nan Tokyo genyen yon chèf gang ki rele Chalè. Ebyen se misye k ap dirije Tokyo. Selon tout enfòmasyon, misye arive blese yè nan afwontman ki te genyen antre mesye Jenèf yo epi mesye Belè yo. Enfòmasyon k ap sikile nan moman an, anpil moun kontan, anpil moun ap di ou kwè se vre Bondye? Paske. Sa fè 2 zè de tan la, depi gwo enfòmasyon ta sikile, oubyen gwo rimè, paske si l pa verifye l pa ka enfòmasyon, w ap dakò avè m, gwo rimè ta sikile fè kwè ke, hum, ta sanble chèf gang Jenèf la, m ap pale de sòlda nimewo 1 an, Jimmy Cherizier alyas Babekyou, pran bal e l mouri nan batèy ki gen Site Solèy la. Apre sa, nou fè lòt kontak pou nou wè èske se vre. Bon, nou jwenn 2 vèsyon. Vèsyon sa yo m oblije pataje yo avèw wi paske si m pa pataje avèw la on moun gen dwa ekriw oubyen relew diw Babekyou mouri epi ou afole ou kwè se vre oubyen ou gentan kontan ou panse se vre ebyen fòm diw selon kontak nou mennen nou jwenn nan gen yon sous ki fèn kwè ke misye blese men misye pa mouri gon lòt sous ki fèn kwè ke misye pa menm blese. Misye pa gen anyen, se blag misye ap bay e gwòg li lap koule. Nou tande? Pou si nou tande l yon lòt kote, pou n pa kouri afole. Gen yon premye sous ki fè kwè ke misye blese. Gen yon lòt sous ki fè kwè ke misye pa gen anyen. Men sous ki di misye pa gen anyen an, m plis fè l konfyans jiskaprezan. Paske, Ou wè disip sa l poko janm fè flay non non enfòmasyon depil banm yon enfòmasyon se san pou san koton antouka li dim babekyou pa gen anyen nan moman an ok m plis fè l fwa ok babekyou pa gen anyen selon sous la humm pou moun ki te deja kontan ke chèf gang lan tonbe nan goumen k gen site solèy antre je nèf e je pèp la enfòmasyon sa poko klè e jiskaprezan li plis yon rumeur ke yon enfòmasyon. Ok m espere ke nou tout konprann. Ebyen desann nan kòmantè reponn kont lan non. Pase isit na jwenn lòt bon kisa l ye. Fin reponn li, pataje video sa nan plizyè gwoup sou Facebook pou ka ogmante chans pou w genyen paske peyi a di hein peyi a di se sa nou ka fè bay piti pa chich sa nou ka bay la nou bay li nou pa ka bay tout moun men yon fason pou n ankouraje yon moun nou poze yon kont l ap reponn li epi l ap pataje video a epi n ap kontakte l epi Nou fèl sipriz la ou konnen, nou pa ka satisfè tout moun. Ton Granma pote emisyon pou ou, nan kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. Hakuna Matata, nale, yo rele nou odit, misyon nou se fòmew, enfòmew, divètiw.